Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon on è donk le mèkredi 7 desanm 2022 nou wè jou yo ap mache trè vit wi la big up a vou tout e a vou tous alò se parti pou 7 emisyon nèg ki ak gwo zam nan men yo pwosede ak anlèvman. Divès moun maten madi 6 desanm 2022 a nan Laboul 12 nan otè Petyonvil. Divès moun ki tap serkile abò 2 veyikil yo anlve moun sa yo nan kad kidnaping sila. Nou kapab di sa yon kidnaping kolektif. E daprè enfòmasyon ki rive jwenn nou se ta nèg ame depi lavèy nan antre Laboul 12 ki yo menm fè anlèvman sa jounen madi an. Se jis aprè yon patwouy lapolis prezante nan zòn nan ki li menm sibi anpil aso pa bò kote nèg ame ki nan baz Ti Makak. Daprè enfòmasyon ki rive jwenn nou pami viktim yo genyen fanm ak lòt pwopriyetè kenkayri nan blòk sila. M te toujou di nèg yo sa. Bagay la pral parèt enpe difisil paske pa bliye nou nan mwa Desanm. E se mwa m ta kapab di anpil krim pral fèt, anpil ekzaksyon pral fèt. E depi yon bagay pase laboul, finalman kounye an ou pa kapab poze lòt kesyon, se kesyon ti makak. Aprè m fin ba nou enfòmasyon sa yo, nou pral fè yon ti refleksyon ansanm. E pi finalman nou pral di tèt nou ke, eben poukwa libere a gòch, e pi gen yon pakèt sòlda ki a dwat, menm sòlda ki a dwat sa yo, yo pa rele yo. Nou pral konprann poukisa. Ann ale genyen avoka Salim Soukar ki sibi yon atak ame nan Laboul 12 tou nan aprè midi madi 6 desanm 2022 an. Machin li an ki blende reziste ak kout bal. Nèg sa yo, e li menm li sòti sen e sof. Atak sa a, yo lonje dwèt dirèkteman sou baz Ti Makak la ki ap fè lalwa nan zòn nan. Ansyen chèf kabinè ansyen premye minis Laurent Lamothe lan, Salim Soukar, li te objè yon plent nan pakè Pòtoprens pou trafik ilegal zam. Pa bò kote ansyen depite Delma-Taba la, Arnel Belizaire. Konbyen nèg yo atake nan Laboul 12? Se pa yon grenn sèlman. Se prèske chak tan gen atak ki ap fèt o nivo de Laboul 12. Avan m kontinye emisyon sa a, m gen yon bagay m vle di Leta. Leta, ou la pou, m ta kapab di, pèmèt ke sitwayen yo mache anba lalwa. Respekte lalwa. Menm moun ki fè pati Leta a, yo menm tou, fòk yo respekte lalwa. Men ekoute gen yon ti ekwasyon. M pa kwè li osi fasil pou rezoud. Kisa ekwasyon an ye? Bandi ak zam ilegal. Paske bandi se toujou zam ilegal yo gen nan men yo. Eske sa vle di yon sitwayen ki gon zam ilegal pou l pa vòlè, pou l pwoteje tèt li lakay li epi ou arete l ak zam ilegal sa a? Eske se menm jan ak bandi an? Paske m pa ka konprann non. Bandi an li menm li gen zam ni nan men l pou l vòlè, pou l touye moun. Sitwayen sa li menm ki gon zam pou l defann tèt li, ou mete l nan menm ran ak bandi an. M pa konnen m ta renmen non moutre m pa A plis B eske X mwens Z. Se konsa fòmil lan ye li an jeneral pou tout moun. Paske m pap ba nou manti, kounye a, ann atandan yon nèg ou fè yon papye zam, si yon nèg ou gen yon zam lakay ou, ou pa pran lari avè l. M pa kwè lefètke yo tande ou gen yon zam lakay ou pou lapolis vin pote bouyon non. Paske peyi a fini. Ou wè jan peyi a ye la a, se yon peyi kòmsi chak moun te dwe gen zam ou sou ou. Ou gen Joe Biden ou nan men w wi. Lè w pran lari, gwo manch long ou nan men w wi. Chak moun ap mache nan peyi a e konsa l ta dwe ye. Pase banm di nou yon bagay, m ap gade pou m wè Etazini ki yon peyi k ap batay kont kriminalite, malgre genyen anpil kriminalite wi nan peyi sila men yo fon jan yo fè moun aksepte l men an Ayiti n pa ka aksepte l. Yo fè fwa zam wi, sa vle di moun ap vann zam nan lari, fwa zam. E papye zam nan s on bagay ki fasil. Isit nan peyi Dayiti, lè yon nèg achte yon vye bout 9 milimèt, Avan pou fè papye sa a, ou pase plizyè kote wi. 1, Ou gen pou al remèt zam nan dcpj, zam nan gen pou l fè on mwa. Si w gen moun anndan an, yo ka fè on bagay rapid pou ou ki ka fè on semèn. Men, nan lojik lan se on mwa zam nan fè ap etidye l. 1, Bandi a li menm frè m nan, se pa sa k pwoblèm nan. Li pran zam ni, li mete nan dègonn ni, l al fè krim, l al touye moun. E anpil fwa, Lapolis kap arete moun pou zam ilegal sa a, gen polisye ki arete yon nèg paske l konnen nèg a gen yon zam pou l defann tèt li, li pap al vòlè avè l, li pap al touye moun avè l, men menm polisye sa kap arete nèg, moun ki sivil lan, ki vle pwoteje tèt li ak yon zam nan, annatandan l poko fè papye l la, ebyen se menm polisye sa a ki nan kole dèyè ak bandi. Hein? Bon antouka la lwa mesye fò n fon jan. La lwa ka egziste pou tout moun men gon jan pou la lwa fonksyone. Bon tande byen. Si nèg yo chwazi fè la pè nan matisan, nan gran ravin, nan vilaj de Dye pou kisa yon nèg tankou ti makak toujou rete anlè a? Kounye a nou pral di m se pou l pwoteje zòn li. Brèf. M pa gen pwoblèm pou pwoteje zòn non men ekoute èske on pe pwoteje sa zòn? Pandan ou lanse w nan kestyon ekzaksyon o kotidyen. M pa gen pwoblèm paske enfòmasyon fè kwè ke Toto gen anpil tè l ap pran anlè a. Men nèg sa yo menm yo kanpe an kwa pou ke Toto sispann ak kestyon sila. Men ekoute, pandan ou kanpe w ap defann pèp la, ou di w ap defann pèp la, epi w ap fè jan de ekzaksyon sa yo, èske w panse ke li nòmal? Kounya la a, kèlkeswa sitwayen pezib, yo pa ka pase, hein, nan zòn sila a. Kounya kisa yon moun pral di tèt ou? Men m panse ke la a, bagay yo rèd. E fò m di nou byen ke, pandan m ap pale de Toto a, yè gen yon goumen k fèt ant nèg Ti Makak yo ak nèg Toto yo ankò. Tanzantan, y ap tchwe moun anlè a wi. Tanzantan moun ap mouri anlè a. M kwè nèg Ti Makak yo touye 3 nèg pou nèg Toto yo. M gen yon Arab ki t ap fè yon kout pye la pou wè si ta kapab pèmèt mwen wè foto sa yo. Malerezman m pa gen yo men se konfirmatif. Nèg Ti Makak yo touye 3 nèg pou nèg Toto yo. Bon, antouka, depi kèk tan la fò n di ke Ti makak ap renye o nivo de la boul e gen anpil moun ki sibi atak. Pa egzanp, Yvon Buisrent, ansyen senatè, se konsa l pèdi lavi l. E Pè Etènèl, Lotto, Eric Jean Baptiste, anpil lòt ankò. E Leta kontinye ap gade. Se sa m ap di nou an, Leta kontinye ap gade. Gon lè k ap rive, w ap sèlman bay enfòmasyon. Men ou pap ka site non bandi nan peyi an paske bandi pral pran plas leta. Eske nou konprann? E lè sa a leta li menm li pral oblije toujou rete nan silans. Brèf, aprè demonstrasyon gang yo nan latibonit, mwen menm sa a te domine m anpil, m pat ka wè misye nan videyo sila. Wè, se pou la premyè fwa m pran pozisyon konsa, m pat ka wè. Paske lè m wè yon nèg kòmsi se konsa enstitisyon yo ki trè senbolik, se konsa nèg yo pa respekte yo, ebyen fò n di ke polisye yo plase ankò nan sou komisarya Moreau Ponsonde. Hum! Tèt chaje. Lapolis pran kontwòl sou komisarya Ponsonde aprè videyo ki pibliye nan aprèmidi lendi 5 desanm. ki moutre nèg ame gang Savyen nan paraj enfrastrikti pnh lan. Daprè nouvo direktè departemantal polis Latibonit lan, Brice Myrthille, bandi ame yo ki pran videyo sa a fè pati ekip Tik Tok gang Savyen an ki li menm tap fè teyat pandan 5 minit sou wout nasyonal nimewo 1 an. Daprè lapolis, sou komisarya flanban nèf Ponsonde a, potko anba men gang san fwa ni lwa sa yo. Si n ta kwè Brice Myrthil, aksyon bandi ame yo non sèlman motive lapolis Latibonit pou repran kontwòl espas la men tou plase ajan inite departemantal mentyen dòd yo ki se udmo. Nan sans sa, direktè departemantal la espere, alafwa, chase malfra yo epitou pèmèt ak ouvriye yo k ap travay pou avanse yon mannyè pou rann batiman sa a fonksyonèl nan yon ti tan ki pa twò lwen. Men ekoute, se pa sa, se poko sa. Sa se youn, men fò n di ke direktè departemantal Fòk nou mete granmoun sou nou. Pou nou bay nèg sa yo yon operasyon, e pa tankou jan operasyon n te bay Odma a non. Pa ke sa. N ap bay yon operasyon nan fòmil sila a, men n ap ba l volim. Ba l volim nan se operasyon an fèt jodi, yon gang tonbe, l ap kontinye demen, yon lòt ap tonbe, l ap kontinye apre demen. Sa vle di, n ap planifye yon operasyon 7 jou la, SPF, san pran souf. Pou wè si omwen nou ta kapab bay moun yon chans nan vale latibonit lan paske gen anpil sitwayen ki rele m ki di m ke egzaksyon yo twòp pou yo. Yo pa ka viv ankò, bagay la vrèman difisil, fòk genyen yon desizyon ki pran. E desizyon sa a, li pa nan men lòt moun ke lapolis. Lapolis, il faut agir, il faut faire quelque chose. Eske nou konprann? Il fo fè a kelke choz. Paske banm di nou bagay mesye. Lè wap pran kanaran, wap pran koze savyen, wap pran ti makak, pa bliye, gen nouvèl ki pral vini. Alo, fòm di nou ke nèg sa yo konstitye yon veritable rezo. E rezo sa yo pou detwi anpil moun nan peyi an. Pou apovri. Sila yo ki deja pi mal. Mwen menm ou konn sa m pa ka konprann? Gon seri de nèg yo fè sa yo vle nan peyi a. Malgre peyi a an ruin konsa yo fè sa yo vle. Men ou konn sa k rèd la? Ti malere ki plis pa kapab la se yo menm ki plis soufri. W ap tande yo kidnape pitit Ti Jak, Ti Pyè, men ou p ap tande yo kidnape pitit Gòbachèv. Èske n konprann? Se pitit Ti Jak ak Ti Pyè y ap kidnape. Yo p ap kidnape. Pitit Leo Messi, yo pap kidnape pitit Neyma. Nou konprann byen sa map di nou an. Paske m pa bezwen site non moun. Si m site non moun yo ka rele m lajistis. Men mesye, antre nou, gen kote kap fè lapè. Pou kote kap fè lapè yo, antouka tout moun ap tann. Men gen anpil moun ki di se fake paske se bal ki fini. Epi, si se pa bal ki fini tou, kom gen anpil nèg kap pran sanksyon la, Ebyen ya moutre ke tout bandi fè lapè nan peyi an epi yo pa alimante gang ankò. Eske nou konprann? Epi tout bagay ap poze? Tèt chaje. Mwa desanm nan rive, pa bliye a pati di 20 desanm 2022, nou pral fè yon seri de dosye trè sosyal. E se sak fè mwen mande nou pandan tout ane 2023 pou nou kapab kontinye. Ede chanèl lan kontinye voye kichòy pou chanèl lan paske nou gon seri de emisyon ke nou pral fè. Sèten fwa mwen pap la paske gen moun ki pa fin twò renmen RL Prod la. Men emisyon sa yo se nan yon seri de zòn pwovens nou pral atake le sosyal. Men malerezman nou pa gen leta nan peyi an paske leta ta kapab wè kòman pou l entèveni men. M panse ke entèvansyon an li pral chita tou senpleman nan men dyaspora a, yon kominote ki plis itil popilasyon an ke pwòp leta li. Yon kominote ki tèlman fè pou popilasyon sila a, si se pat dyaspora a, ebyen nou ta mande tèt nou kote nou ye. Pa vre Carmelite? Pa vre Alix? Pa vre Dunbar? Pa vre Betty? Pa vre Jay? Pa vre Mickelson? Pa vre anpil lòt zanmi yo? Donk nap tann chak grenn moun. Nou konnen nimewo telefòn yo deja. Donk pou lèjan ki yo menm ap enterese ba mande nou nimewo kont yo ta kapab mete yon grenn dola, de twa grenn dola pou nou. Ebyen nap pale avèk ou pou kapab pran nimewo kont lan pou kapab fè kichòy. Alò on va se kite avèk mesye sa ki rele. Lafontan. Komisè Jacques Lafontan. Komisè Jacques Lafontan ki genyen sa n ta kapab rele anpil kritik sou tèt li la nan dènye moman sa yo, kòm kwa dire, li ta libere ou byen sou wout pou libere chèf de gang Jouma. An tou ka, jiska prezan poko gen moun ki konfime si Jouma libere ou pa. Men fò n di byen ke anpil moun kòmanse leve vwa yo kont komisè sila a, Men, nou menm, n ap tann nou antre nan verite an pou n kapab bay pozisyon nou sou dosye sa a. N ap kite w avèk Komisè Jacques Lafontant ki li menm ap prezante yon bilan de travay li reyalize depi lè li retounen nan Pakè an a dat. Aktivite sa yo te etann apre ke nou te rale yon souf. nan prèske 2 mwa peyi lòk nou te genyen an. Sètadi, nou pran peryòd mi oktòb a dat pou nou kapab di popilasyon an, 1 nou te genyen odyans koreksyonèl ki te òganize yo, k ap òganize jiska dat. nou kon ale yon moun et il y a trois dossiers qui sont en suspension. Je reprends. Nous avons mis en liberté sept détenus. À date, nous avons condamné Youn et gagné trois dossiers qui sont en suspension. Bon, non, pas suspension, excusez-moi. Suspension, nous plus capable de suspension Pou yon odyans kriminèl, nou di, 3 dosye ki an kontinyasyon. Pou de pwoblèm di a kawburan nan prizon an, ou konnen te gen ti pwoblèm gaz la nan moman sa yo, 3 lòt dosye sa poko vini, e y ap vini nan semèn sa la a pou n kapab kontinye a la pli pwochèn odyans avèk dosye sa yo. Nou te genyen Habeas corpus ki te fèt otou de sèz odyans d'habeas extraordinaire d'habeas corpus. Nou te genyen 80 detni ki libere. E enstitisyon ki te chaje pou te fè pwosedi habeas corpus sa yo, se te BINUH, IMED, CENAL, avèk OPC. Donk se 3 gwo enstitisyon sa yo ki te la, ki te ap kont sou rekèt yo, e nou te aji nan sans sa. Donk, dènye òd de liberasyon nou te egzekite, se te nan dat ki te jedi. Nan prizon an, nou t akonpaye de manb BINUH, OPC Cinal, nou te gen 8, nou te gen 11 dosye, nou te al reevalye yo avèk responsab prizon yo pou n te gade eske n pap fè apèl sou yo ou non. E ladan yo n te ekate 3, nou te libere 8 otre. Se ki te pote non blan, A 88. Donk, a dat nou gen 88 moun ki libere sou Habeas Corpus. Mentnan, e m ap di m te rive nan prizon an, li te a 11 è 26 minit egzakteman, li te 11 è 26 minit m te rive, e m te bay enskripsyon pou m te bay, m te kite prizon an. Donk vwala an kwa konsistè ma prezans a la prizon sivil de Pòtoprens, m te ale jisteman pou m te reevalye yon liste de 11 detni ki te gen abeyas sou yo, e nou te egzekite 8, nou te ekate 3, paske 3 sa yo, enfraksyon yo nou te estime yo te kèlke pa grav, E klasman san suit la ki sa li ye? M ap repete ankò, se yon dosye ki sòti oubyen nan dcpj, oubyen nan tribinal de pè yo, oubyen nan komisarya yo, oubyen nan SDPJ, e soumi a lapresyasyon souverèn de komisè gouvènman an, li estime ke dosye sa a, li pa merite. yon pou le faire poursuite, c'est-à-dire pou li ou bien opérer la saisine de tribunal correctionnel, ou bien il déférait dossier par devant le cabinet d'instruction, eh bien, le commissaire en charge de ce dossier, lui classer sans suite. Il dit, qu'il n'y a pas lieu de poursuivre, lui classé sans suite. Donc, le classement sans suite, ou bien les classements, les cas de classement sans suite, lui est en à 80 monde qui libéré sous classement sans suite. Mais cependant, si parti qui est le victime là, l'estime cette décision du commissaire du gouvernement chargé de ce dossier ou de dossier-là, l'estimer le causer le préjudice, l'y en droit pour y aller par devant le cabinet d'instruction et le SAI a forcé de la main pour nous faire réquisitoire d'informer. Donc maintenant, An klè, nou gen 80 moun ki libere sou klasman san swit nan pakè a. E nou genyen 9 otre ki libere sou jijman ki rive a tèm. Sètadi, moun nan te ale nan tribinal, oubyen koreksyonèl ou kriminèl, avèk ou san asistan de jiri, li vin jije, e pèn yo te ba li a, li rive a tèm, li rive a echeyans, e ke avoka l fè swivi a dosye sa a, Oubyen nan baz de done pakè nou jwenn, nou relve ke moun sa rive, li pije pèn li, enben nou pwosede san zot fòm de pwosè a liberasyon l e nonm moun sa yo elve a 9. Donk map di si gen lòt moun ankò, paran, avoka ki ta genyen nan dosye l yon moun ki jijman rive a tèm, Fè nou konn sa pou n pwosede a liberasyon l, se ki ap kontribye li menm tou a dinamik de dezangòjman prizon an. E m ap anonse ke nan reyinyon statitè ke minis, nouvèl ministre Madam Emmelie Prophète te genyen avèk tout komisè nan 18 jiridiksyon peyi a, li te ba nou de enstriksyon klè an se ki a trè a batay pou n mennen kontr detansyon prevantiv pwolonje. E pou nou òganize osi des audiences criminelles sans assistance de jury. E n ap anonse ke nou a pye dèv, nou nan preparatif pou nou kapab òganize odyans kriminèl sa yo e nan semèn, nan pandan tout mwa desanm lan e rive jiskou mwad janvye pou nou kapab wè nan ki mezi jij kapab statye sou ka moun ki merite jije E moun ki merite kondane ap kondane, sak merite libere pou retrouve fanmi yo ap fèl. E nap fè sa avèk les yeux bandés, nou pa gen pati pri ladann, nou pa gen moun nap priyorize, nap fè li pa rapò a dosye ki te la pi lontan, ki te an soufrans, pa rapò a sak te pase nan pakè a, e nou konn sa deja, e donk se sa nou pral fè dans les jours à venir pou nou kapab wè kòman nou kapab adrese de manyè efikas. Kesyon detansyon prevanti pwolonje a. Donk vwala mentnan, an fèt, bilan aktivite sa a, 2 mwa oktòb a dat, nou rive bay nan Pakè Pòtoprens. Donk si gen kesyon, m prè pou m tande yo, men silvouplè, pa poze m kesyon k ap fè tèt mwen cho, paske m pran twòp nan men bouch nèg isi, m pa kapab ankò. Mèsi bokou. Ok, se semèn pase a nou te site nan Liberasyon, oubyen tantativ liberasyon Jooma. Kisa w ka di nou konsènan dosye sa a? Bon, malerezman ou poze m kesyon sou kesyon tantativ liberasyon ou liberasyon, men la kesyon se sou bilan m ap travay. Pouki ou pa poze m kesyon dabò sou bilan an? Bon, m ap reponn ou kan menm mwen m pa pè. M pa pè, m pa p janm pè. Dakò, trè byen. Ebyen, dans in nòt ke m te rann piblik, paske mwen apa, j'appartiens aussi à la société. Je suis avocat de la société, donc j'appartiens à la société. Nou gen dwa pou nou mande m enfòmasyon e mwen map ba nou l san lang de bwa, san sans ipokrizi, san m pa gen anyen map kache. Mwen di ke m t al nan prizon jedi ki te konbyen? Jedi ki te Konbyen l te ye mon Dieu? N ap ede mwen silvouplè. Jedi dènye la te konbyen jodi a konbyen la nou 5 jodi a te konbyen jodi a si jedi te konbyen edem non mesye se premye premye desanbre m tale nan prizon an akonpaye de manbre manb binu ki te fè rekèt pou nou te kapab an abeas kopous e lè nou rive nou te pwosede a liberasyon a bay òd libète pou 8 moun 3 moun ekate sa m sot di la. Men gen 2 moun ki te dabò dwe libere nan menm dat la. Se yon sèten Michelet Augustin Michel, un nom comme ça, e yon lòt detni ki rele Vital Luckson. Premye a li fè 7 an nan prizon pou yon enfraksyon abi de konfyans e eskrokri. E donk dire pèn nan depase lajman Dure detansyon an depase lajman pèn nan ke lalwa prevwa e ke yo te fon abeas corpus e ke nou te òdone liberasyon l. Dezyèm moun nan se Luckson, Luckson Vital, e ke misye se yon moun ki tap vwayaje avèk pou yon viza, yon viza de bous detid, li itilize non yon polisye Pou l te kapab pran kòb sa a pou l te peye viza a. Il a pase 3 zan an detansyon. Mwen m al nan prizon an 2 fwa, m ap verifye nan tout kaye rejis prizon an e ke pa t gen lòt enfraksyon ki te akonpaye sa. Yo te fè yon habeas corpus pou li, pakè te konkli favorableman e le doyen avè òdone sa liberasyon. E nou menm nou egzekite l konfòmeman a lalwa. Donk vwala dekwa il saji, pa t gen okenn moun ki libere, ni pa t gen okenn komisè Jak Lafontant te bay òd pou libere okenn bandi, e pa t gen sibtiti ki te bay l òd tou pou te libere bandi. Donk vwala laverite dan sèt afè e ryen ke laverite. Donk si gon moun k ap klenwonnen ke Lafontant te libere bandi, moun sa l twonpe l dadrès, Petèt se nom ki twò fasil pou moun lonmen, Jacques Lafontant li prèske yon nazal, tout moun ka lonmen l, men si m te rele, si m te rele pa egzanp Justin, moun yo t ap fè yon sirèt pou di Jisten oubyen Jisten, lè sa l pa t ap pwononse non m ankò. Donk pwiske m rele Jacques Lafontant ki yon nazal, li pwononse l fasil. Donk vwala la verite dan tou. Question ça m'a dit, a pas une autre bagarre que ça. Le, peu que je, le peu que me dit, oh, Megastar, c'est que vous venez là, vous répondez à l'invitation Jacques Lafontaine pour couvrir une conférence de presse. Je suis Jacques Lafontaine, commissaire du gouvernement de Port-au-Prince. J'exerce ma fonction au moment où je vous parle. Se repons sa m ka ba w jodi a. Sa ka rive mwen menm pa egzanp, ou wè ki pwoblèm nou konfwonte nou menm nan pake Pòtoprens, ensekirite, kesyon lòk ki paralize enstitisyon yo. E m ap di avoka yo mèsi, m ap remèsye avoka yo, voye gwo kout chapo ba yo, paske yo te mete yo dakò avè m pou yo te ban mwen trèv sa m te mande a. M te mande yon trèv e m te di m kapab libere Nou kapab pèmèt ke jij statye sou ka 1500 moun a 2000 moun e vwala nou an mezi, n ap avanse nan sans lan. Avoka yo te prezan nan odyans yo e ou wè lavi retounen nan pakè a, lavi retounen nan tribinal la. Koute, Jacques Lafontant se yon komisè gouvènman ki nan la represyon penal. Donk mwen se yon aktè, m kapab aktè nan sekirite piblik ke lòske. yo voye yo yo arete bandi kap kreye ensekite yo ban mwen e ke mwen libere yo si m libere yo pou lajan pou nepotism e ke lè sa mwen kontribye nan ensekite ya e an menm tan m patisipe la dann tou men m pa nan sekite piblik mwen nan represyon penal don e m bay moun defi mande dcpj nan men pase sa mwen sa map di la silvouplè mande dcpj Kyolte Mesye Caneus, Kyolte Mesye Leconte, mande SDPJ, DDO, lè komisarya releve de ma juridiksyon, komisarya Pòtoprens, Dèlma, Petyonvil, e mande yo pou mwen, Kafou Omega, èske prizon an, al mande prizon an, èske Jak Lafontan gen pratik libere bandi? Èske m konn siyen òd libere bandi? Ou èske m konn mande yon komisè libere bandi pou mwen? Il est encore dans les liens de la détention et aucun ordre de liberté n'a été transmis, n'a été expédié à la prison civile de Port-au-Prince. C'est la vérité et rien que la vérité. Bon, écoutez, m pa konnen, mwen m pa twò fò nan teknoloji, m pa twò fò nan kesyon bagay sa yo. Men yon gen moun ki di mwen, gon bagay rele vyouz, m pa konn si se vre msye, gon bagay rele vyouz, gen moun k ap chache vyouz. M kwè vyouz la peye pa un quart de vyouz bagay konsa. Chak mil moun ki. Ki koman pataje views ou, ou gen 150, 200 dola. Bon, m pa konn kote l sòti mwen menm, pratik sa yo m pa konnen yo. Donk si yon nèg gen, m konn tande nèg ap fè djòl, a m gen 20.000 views la, 30.000 views. Donk imajine vou, si yon nèg gen 20.000 views, konbyen kòb li fè? Donk mwen m pa konnen si e sa a ba. Daprè ou, se moun k ap chèche sansasyon. A m pa chèche sansasyon monchè. Lafontan Jak pa gen pratik libere bandi. E m pa menm di plis ke sa. E bandi sa a yo pale a. Gen avoka ki te fè pwosedi pou libere l. Se dwa avoka pou l fè pwosedi. Se dwa li. Si yon avoka mande sètifika de kou pou bandi, men l gen dwa sa. Se son dwa le plis antye. Fò l travay. Ou dakò? Mentnan se verifye èske Jak Lafontan, èske Dwayen Bèna Senvil, èske yon sibtitye nan pakè a, li emèt yon òd de libète pou li. E sa pou siveye. E si ou bay nan men, bay òd la, si l nan men w, ou di libere kote òd la, montre m li. Dakò? Donk metnan m pa konnen si genyen yon sibtiti ki te libere l, pa gen, pa, se pa sou ka sa a. E sou ka sa a, anpil moun rayi m pou li deja. Paske m bloke l de fwa deja.